Lapolis nasyonal pran kontwòl lakwa Peris. Yè jedi 27 avril la, Nan yon operasyon plizyè inite espesyalize nan pnh la mennen, tèt kole ansanm avèk popilasyon an, yo rive boule plis pase yon kenzèn kay ki te loje bandi yo. Yon machin ak plizyè motosiklèt pase anba flanm dife. Bandi sa yo ki te okouran de operasyon an gentan chape poul yo. Dirijan divès òganizasyon ak pati politik eksprime solidarite yo ak popilasyon an nan divès zòn ki deside pran angajman pou defann tèt yo kont gang ame yo, se sa pòt pawòl pati OPL la ki se Danio Siriack ak dirijan biwo avoka entènasyonal yo mèt Mario Joseph ki denonse responsab yo nan gouvèneman an ki kwaze bra yo ap gade popilasyon an kap viktim nan zak ensekirite andedan peyi a. 2 prezime bandi tonbe anba bal komisè Muscadin nan Miragoâne jounen jedi 27 avril la nan zòn Beken. Endividi sa yo jwenn lanmò yo aprè komisè a te fin arete yo nan yon bis pap padap ki tap rantre nan grandans peyi a ak zam ilegal nan men yo. Divès dirijan. Dirijan biwo avoka entènasyonal la mande jij enstriktè Jean Wilner Morin tande lòt moun nan dosye kòripsyon nan kas òm de lwa a ki salye aksyon jij la ap poze nan sistèm jistis la fè konnen direktris jeneral kas la ak ansyen administratè bwat la pa gaspiye lajan kas la pou kont yo li ankouraje benefisyè kas yo pote yo pati sivil nan dosye sila. Moman an pa favorab pou eleksyon òganize andedan peyi a akoz twaka teritwa anba kontwòl bandi. Ansyen depite Marigo a Deus Deonet, ansyen palemantè a fè konnen ebyen peyi a pa gen pwoblèm ni eleksyon ni tranzisyon men pito pwoblèm grangou, anseyan ki nan malsite elatriye ki dwe rezoud daprè ansyen palmantè a. Medam matmwazèl e mesye bouwa kale nan dèyè chèf de gang ti lapli moun kafou leve kanpe file manchèt yo e sam wè ki pral pase franchman Antoine nan gonmye poko wèl medam matmwazèl se mesye byen vini nan jounal tout ayisyen konekte tak 509 fouco zanmi enfo paw kap prezantew edisyon sa bonjour bonsoir. Zanmi pa ou fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou. Medam matmwazèl e mesye fòk mwen di w hier la polis nasyonal divès inite nan tèt kole ansanm avèk popilasyon an yo debake nan baz kokorat san ras nan lakwa peris. Kokorat san ras yon baz ki twouve li. Nan Gonayiv, si ke w ap soti Gona, si ke w ap soti Senmak, pou ke w antre Gonayiv, ou kapab kwaze ansanm avèk Kokorat San Ras, e si tout fwa w ap travèse Gonayiv pou rantre nan Gran Nò peyi a, ou kapab toujou viktim anba men baz Kokorat San Ras. Depi lendi maten, ebyen gen yon mouvman bwa kale ki leve nan peyi Dayiti, mouvman bwa kale sa a, pèp ayisyen, Ebyen ki pral pran tout teritwa a, tout popilasyon an kanpe sou brenzeng yo, tout moun ap file manchèt yo, paske fas ansanm avèk ensekirite a fòk yo bay yon repons ak bandi sa yo kap plede bay pwoblèm. Ebyen medam matmwazèl e mesye nou pral pèmèt ou wè kèk imaj kòman lapolis. Depi aprè popilasyon. Elysée Amaralt. Donk, medam matmwazèl e mesye, imaj sa wap gade la a, se popilasyon an ki debake nan baz kokorat san ras. Rive yo rive, lapolis devan yo dèyè, malerezman, yo pa jwenn bandi yo, tout bandi gentan lage pye yo. Gade! Hein! Ou tande yon seri de nèg ap kidnape moun. yo ap detounen kamyon machandiz, yo ap mande gwo sòm lajan. Gade ki kote yo rete. Men sa yo k ap bay popilasyon an pwoblèm, anpeche sitwayen pezib viv. Gade yon seri de kay, sa sa yo ye? Gade mòd kay, epi gade anndan kay la pèp ayisyen kantite sak siman ki genyen. Men nan ki kay yo rete. Son seri de kay klise epi yo voye kòman bay sa rele masonn ladan. Eske masonn sa gen siman e pa fèt a ni lacho ni siman. E sa a tè a jel li fèt. Yo voye nan kò kay la. Men kote ti san sal yo rete epi yo ap bay popilasyon an pwoblèm. Anpeche sitwayen pezib sikile, yo gon zam nan men yo, nèg politisyen yo lage nan men epi men travay yo. Men men kote yo rete bon montre ou toujou Men kote yo rete pil sak siman sak siman sa yo se pa achte yo achte yo se vòlè yo vòlè yo epi yo mete yo la siw mwen yo ta pral konstwi kay. Ebyen pèp ayisyen, mesye sa yo, lè lapolis debake nan baz ansanm avèk popilasyon an, pou jan yo fò, pou jan yo ouvè bouch yo byen laj nan larepiblik, pou jan lè yo ap mande lajan yo angran, yo frekan, men kote yo ap dòmi, e bagay moun yo ap vòlè. Lè popilasyon an debake ansanm avèk manchèt li plis lapolis, tout gentan kouri. Sa ki pase, yo te deja okouran de operasyon an medam, matmwazèl e mesye. Se sa k fè m t ap di nou yè, donk popilasyon an veye jenn gason, veye jenn fanm, veye granmoun. Pandan ke nou lanse operasyon bwa kale, pa bliye bandi a li menm Li genyen moun tout kote. Gade sa ki pase nan Debussy. Pandan eleman an kanpe, li monte brigad ansanm avèk tout lòt moun nan zòn nan. Epi se li menm ankò kap bay bèl bòs enfòmasyon. Kap di bèl bòs, e pa gen zam, pa gen bal non, voye bal. A nou pran nan zen pap ka soti non. Pandan l ansanm avèk moun yo. E gon seri de moun ki ansanm avèk lapolis fò nou veye yo, e toutè yo ye. Pandan yo ansanm avèk lapolis, yo ap anrejistre sa lapolis ap di pou yo voye bay bandi yo. Moun sa yo son seri de ensèk parazit yo ye, fò nou veye yo pase yo pi rèd pase gang nan, san yo gang nan pa ka egziste. De mèm tou san politisye, san moun k ap vide zam ba yo a, gang nan pa ka egziste. Donk. Ebyen, rezon ki fè yè pèp ayisyen bwa pa kale devan dèryè nan baz kokorat san ras, se paske mesye yo te deja okouran yo lage pye yo. Malgre kantite zam yo genyen, kantite bal yo genyen pèp ayisyen paske yo toujou ap ekzibe, yo toujou ap montre, gade woy men sa fenk rive, gade pil kagezon, yo ap fè djòlè, pil gwo zam etc. Donk, kounye a la a, lè ke popilasyon an deside, li file manchèt li, lapolis devan l dèyè, li pral chèche yo tout kouri. Bon, ou gen zam konsa, ou gen bal konsa, epi ou pa ret kanpe. Moun Kwadèboukè m poko santi nou. Donk, pandan ke nou lanse operasyon bwa kale, fòk nou veye antèn ravèt ki nan mitan nou yo. Pase gon seri de antèn ravèt, yo la tout kote pèp ayisyen. Yo ap flannen antèn pinèz yo, fòn veye yo. Ensèk sa yo se yo menm kap bay bandi yo enfòmasyon. Veye yo, nap debake, veye tout moun ki bò kote ou ka telefòn. Epi nou debake nan baz bandi yo nou sennen yo sak paka pran bal yo ap pran manchet bwa kale moun kwadeboukè m poko santi nou pòtoprens ki pouri nan chak kwen gen gang pòtoprens leve la moun kafou kanpe. Moun pòtoprens bwa kale pa gen rans la ditou men kwadèboukè m poko santi nou non moun kwadèboukè fòk ke nou fèm santi nou pandan dènye moman yo la e map di nou yon bagay e m toujou di l pa bò isit jou ke ayisyen deside chanje peyi dayiti pa gen pyès nasyon sou latè kap ka kenbe nou paske nou son nasyon sans inik Nou se yon nasyon ki sans inik. Nou mèt make sa m di nou an. Ou tande entèl pral Chili, tout Ayisyen pral Chili tou. Ou tande entèl pral Brezil, tout Ayisyen pral Brezil. Pa gen youn ki di, o mwen menm m ap lage m Ajantin, m ap lage m nan lòt zòn non. Tout Ayisyen fè yon sèl kote, Chili nou prale. Ou tande Ayisyen ap pran bato pou Etazini, tout Ayisyen ap fè menm jan. Nou sans inik. Ebyen jou nou deside mete sekirite nan peyi a tou, janm wè nou motive pandan dènye moman yo la a, monchè si nou kenbe, nou pa kite dosye sa frèt, bwa kale nan tout baz gang n ap rantre, n ap elimine tout bandi nan peyi a. E pa sèlman bandi a sapat yo, bandi a kravat yo tou, n ap rive sou yo. Frè m ak sè m k ap koute m, Kite m eksplike w sa k ap pase nan Kafou jounen jodi a. Donk moun Kafou leve bwa kale men kòman y ap file manchèt yo paske yo di chèf de gang Ti Lapli pa gen kanpe ditou. An nou suiv. Kriz boulit mwen mè boule. Gade kòman yon nèg ap kare son manchèt pèp ayisyen. Wap gade dife a kap swente sou manchèt la k pral bay bwa kale oh my God mezanmi swiv avèm Huh. Ou wè manchèt sa pou jan manchèt sa klere pèp ayisyen pou jan manchèt sa byen file. Si misye gen malè l foure manchèt sa bò senti l, monchè, li ka pèdi po dèyè l li pa okouran. Seryezman, pase gade byen pou wè, nèg k ap file a gon jan l pran san l papa ayisyen, li karese. Ou wè avèk Ariel Henry, avèk Ariel Henry ki la a, jan nou vle elimine bandi yo pèp ayisyen, nou p ap ka elimine bandi yo konsa. Paske Ariel ki la a, nan jou pase yo nou kapab raple nou, Kanada di l pa gen posibilite pou l voye sòlda nan peyi Dayiti pou vin rezoud pwoblèm ensekirite. Lèzetazini ap jwe ti tato. Karikòm vini la a, yo bèdè ranse epi yo rantre lakay yo. Moun ap mouri, moun ap mouri, moun ap mouri. Alafen, Ariel debake nan baz militè Yay mande ansanm avèk sòlda yo pou ke yo fon sèl ansanm avèk lapolis yon fason pou ke yo kapab mete sekirite. Aprè kèk jou, Ariel kite dosye sa paske bòs li yo pa vle l rantre nan dosye lame dayiti. Men, gade ki kantite moun ki sot mouri sou smatla. moun pran bato, plis pase 4 ti bebe mouri nan lanmè, moun ap kouri pasi pala, moun yo soti kabarè pou yo rantre akayè kouri, gen moun ki pran bal, men akoz yo pa kapab soti, yo pa jwenn moun ki pou sipote yo, yo oblije ret mouri, yo ret mouri andan kay la. Premye minis lan pa menm fon tweet Pou l swete moun sa yo kondoleyans menm se yon manti l te ba nou pase n konnen l fò nan sa. Gouvènman pa di woy pèp ayisyen. Men tandiske yon chen mouri ozetazini premye minis lan gentan pwofondeman atriste. Twa ravèt mouri an Frans li gentan je kondane nèjikman. 3 moun mouri an ikrèn 5 mouri la wisi bagay la gentan fèl mal sa touchel men lè nou menm nou tonbe lè bandi ap fann tèt nou ou pa janm tande sa atriste yo ou pa janm tande yo kondane sa enèjikman pou kantite masak ki fèt pandan dènye moman yo la yo fèmen sou sa map klè ansanm avèw aryèl pa bezwen peyi a gen sekirite. Non li pa bezwen peyi a gen sekirite. Ou ka panse mesye yo gen volonte pou fè eleksyon patati patata nan monchè. E Andre Michel te klè ansanm avèk nou, si pa gen entèvansyon militè ki te mele l nou mouri, ki te mele l gang touye nou, paske se entèvansyon militè l ap tann pou ke militè debake pou vin fè eleksyon pou yo. osi senp ke sa pou vin sekirize yo. Se sa yo ap tann. 5 cheni mouri an Repiblik Dominikèn wouch senpati jiskatè sa fè l mal. Men lè kretyen vivan ap mouri nan peyi Dayiti sa pa janm atriste yo. Lè manman, pitit ap kouri kite kay yo pa konn kote pou yo ale sa pa fè yo mal. M tap tande minis afè etranje a ki di w 80 pousan peyi a sou kontwòl gang. Men 20 pousan an? 20 pousan pèp ayisyen se mèt gang yo wi k an sekirite. Osi senp ke sa. 80 pousan peyi a anba kontwòl gang. 20 pousan ki rete a se nèg ki nan tèt peyi a mele ansanm avèk boujwazi santi k ap finanse gang yo. Se 20 pousan sa k an sekirite nan ensekirite yo a. Pa panse peyi sa ap rive gen sekirite ansanm avèk Ariel. Pase yo pa vle peyi a gen sekirite. Yo pa vle nou mete nan bòl bandi yo tou. Pase ke si nou mete nan bòl bandi yo, yo pap jwenn sa yo ap chèche a ki se yon entèvansyon militè. Atò nan moman an, peyi agoch di l pa kapab, peyi adwat di l pa kapab, peyi devan di l pa kapab, tout moun rale pye yo, pandan popilasyon ap file manchèt li, mete l sou brenzeng li, pou l mete pou gason, pou l mete pou fanm ki nan gang, ou pa tou dekrete eta dirjans? Tou dekrete eta dijans epi nou rezoud pwoblèm sa yon fwa, paske lè w wè Ayisyen an deside pou l fè yon bagay, pa gen pyès moun ki kapab kanpe l. Mwen pa janm tande premye minis di way. Se kòm si yo pa egziste, donk pèp ayisyen nou non teritwa ki pèdi. Se nou menm ki pou file manchèt nou maten midi swa pou n pase pran bandi. Bandi sou tout fòm. Bandi a kravat, bandi a sapat. Paske lè n fin pase men nou, nou pran bandi a sapat yo k ap nui nou tout lasent jounen. Kounye a la a, fò nou rive sou bandi a kravat yo. Fò n debake nan lapolis pou n mande chèf polis la lajan l ap touche a pou ki sa. E pèp ayisyen yo tèlman pa gen respè pou nou, pandan n ap kouri kite kay nou, pandan yo ap vyole pitit nou, pandan yo ap touye nou, yo ap kidnape nou, lè gon ti bandi a sapat ki tonbe anba men nou, yo di nou mare l mennen l ba yo. Ou t ap ri nou. Ou tap ri nou. Lè ke gon ti bandi a sapat wi, nou resi fon ba piyanp, nou pran grenn sa, pandan tout la sent jounen, yo ap vin di w, avèk lè mègre mwayen di bò, avèk se si, nou pa gen, nou konnen sitiyasyon an, la polis fèb, la polis mèg, m pa konn sa k anpeche la polis manje pou l gra, e pa popilasyon. Yo pa gen ase materyèl pou ke yo kapab mete sekirite pou fè operasyon, patati patata. Men, lè ke mwen menm avèk bout zong mwen, avèk bout manchèt mwen m arive depoze lapat sou bandi ki gon AR 15 nan men l, ki gon AK 47 nan men l, ki gon T 65 nan men l, ki gon gwo galil nan men l, Avèk bout manchèt mwen an, nou anvayi l, nou mete lapat sou li, kounye a la a avèk bout manchèt mwen, se li menm ki materyèl ki siperyè pa rapò avèk sa lapolis genyen, pa rapò avèk fòmasyon ke w pran. Avèk bout manchèt mwen kounye a mwen menm pou m chèche kòd ankò pou m mare l pou m mennen ba ou, m pa gen kòd, m pa gen materyèl pou m mare bandi pou m mennen bay lapolis ni pou m mennen nan komisarya. M pa genyen sa, m p ap kapab rann sèvis sa. Paske tann dat yo ap touye, tann dat yo ap vyole, ki sa w te fè pou mwen? Ou te la, komisarya a te la. Sa vle di se mwen menm ki genyen obligasyon pou m ap mare bandi vin mete nan komisarya oubyen ou menm ki pou chèche bandi yo mete yon kote k ap twouble lapè piblik? Ala traka pou lave kay tè papa! Pandan ke map pete kouri kite kay, gen de moun wap gade pèp ayisyen. Moun nan fin redi, se anba lavi l, li bat lapli, li bat solèy. Lè w tande katrè di maten l gentan rive kwabosal, pou l al pran de twa sak chou, pou l al pran de twa kawòt, pou ke l al pran pòmdetè pa mamit. pou l al pran 3 savon, pou l al pran 6 bwat lèt, pou l al pwonmennen. Pandan jounen an sa l manje, li manje yon ti chen janbe, yon akoupi m chaje w anba dra li distrè l. I bon ti kola, apre sa l bwè ti dlo. Ti benefis li fè sou li a, li ranmase l epi li sanble l, li sanble l, li sanble l, l achte yon santyèm tè. Li sanble, li sanble, li sanble, l al brase ankò, li fè yon jan l achte de twa sak siman mete yon kote. Jiskaske l konstwi de ti bout chanm kay. Kout bal ap chante anba lavil li la. Chak maten l konn leve l ap kwaze ansanm avèk kadav sou fatra. Men se la pou l brase, pou l fè degouden. L oblije ale. Se la pou l manje paske pa gen pyès moun k ap panse pou li. Se chak koukouy klere pou je w. Depi gen yon ti koulwa pou l fofile kò l sèlman, menm si se apye pou l desann anba lavil, pou l al vann yon jounen, pou l al pase detwa lo, chou l ap fè l. Pou l kapab bay pitit, bay madanm manje. Pou l kapab okipe fanmi l. Lè moun sa fin redi, li fin fè de ti bout chanm kay sa. Epi kounya la, nèg ki nan politik, ki vle se sèl yo menm ki pou renye, ki vle ke se yo menm sèlman ki pou sou pouvwa, k ap kraze, k ap brize, gen de desizyon k ap pran pa yon gouvèneman ki pa fè yo byen, Ebyen kisa yo fè? Yo achte zam, yo achte bal, yo kòmanse destabilize. Kòm etandone pèp ayisyen pou yo montre lentènasyonal ke moun sa pa kapab, ebyen yo itilize pèp kap soufri a, moun ki nan geto a, moun kap pase mizè, moun kap bat dlo pou fè bè, moun ki nan faktori, yo pa janm travay pou amelyore kondisyon yo. Ebyen se moun sa yo, yo pral bay mil goud paske yo kenbe yo nan mizè ekstrèm, jou ke moun nan fè fas ansanm avèk sen mil goud yon sèl jou, li santi se Jezi k desann. E tandiske moun nan vo plis ke sa. Ebyen sa ki pral pase lè sa a, frè e sè byeneme, moun sa a, li menm li pran ti pakèt li, we, we, we voye l ale si l pa ale, m ap mouri patati patata. Epi kout bal! Barikad monte disèt wotè. International gade non vin pran prezidan w nan vin pran l vin pran l vin pran l vin pran l li pa ka rete se tranzisyon nou vle men pandan tout kout bal sa yo ap chante gen de moun ki pa janm bay leta regle anyen pou li non paske se biznis li ap fè li kontinye fè biznis li. Li pa nan achte zam, li pa nan achte bal, li pa nan finanse gang. Liy sa pa pou li. Pandan l fè tout sakrifis sa yo pou l konstwi 2 ti chanm kay. Epi pou jounen jodi a lap gade mesye bandi ap mete l deyò aprè tout sakrifis ke l fin fè. Apre tout konba, apre tout koule l koule anba kout katouch, apre kantite kadav li fin janbe pou ke li arive fè degouden pou l konstwi ti chanm kay sa a. Epi l ap kouri kite kay la ansanm avèk yon ti valiz. Ti valiz sa a ki gen yon savon ladan, yon pat, yon bwòs dan. Papye enpòtan, epi ansanm avèk kèk moso rad, timoun sou bra l, l ap kouri kite de chanm kay la. L ap suiv tout moun k ap kouri paske l pa ka rete. Li vin tankou foumi fou, li pa konn kote pou l fè. Pandan l ap kouri timoun sou bra l epi yo blaw on bal tonbe nan do l, li sot tonbe l pa leve, li pa konn kisa timoun sa pral devni. Se vwazinay ki pran timoun sa kouri ansanm avè l ale pi devan. Vwazinay la rive devan l pran yon kout bal li tonbe. S on lòt k ap pran l avanse toujou pou kouri kite zòn nan. E kouri ou kouri ou kite a, ou pa konn ki lè w ap tounen. Gade moun Matisan, plis pase 20 mwa depi yo kite lakay yo, jiskaprezan yo pa kapab tounen. Eske se yo menm k achte zam? Non. Eske se yo menm k achte bal? Non. Men nèg politisyen yo toujou byen alèz nan peyi a. Jounen jodi a, nou vin arive konprann ke kouri a se pa solisyon an. Pase w ap kouri w ap pran bal, ou kache w ap pran bal. janm toujou dil pa bor isit prefere ou mouri sou chan de batay ou mou prefere ou ap viv ansanm avek yon sel ponyet yon sel grenn je men ou konnen ou lib olye pou avek tout manm ou men ou esklav nap kouri rantre an repiblik dominiken kouri nat kouri antre an repiblik dominiken yo brote nou tankou poul vide nou son frontyè imilyasyon pi red. Nap kouri kite peyi dayiti nal gonfle anba pon texas yo depote nou pired tout kote nou fè pa bon pou nou enben jounen jodia opsyon an se bwa kale liye pa gen jwèt pa gen dan griyen pa gen rans nan sa se bwa kale liye paske ayiti pa pou yon ti group nèg paske lè wap pale de ayiti gon seri de moun pèp ayisyen donk sa ki pase Yo tou pran Ayiti sa se kòmsi se pwopriyete prive yo l ye. Desalin te mouri pou nou tout, fòk tout Ayisyen kapab viv lakay yo. On moun ou kite peyi a w ale aletranje pa gen pwoblèm, al Ayiti nan kè w konnen on jou w ap retounen paske se sa k pou ou. Pe enpòt kote ou ye a toujou batay, toujou travay pou ke ou retounen lakay paske se li k pou ou. M pa vle pyès ayisyen konprann kite peyi dayiti oh m kite peyi sa bay non pa yon moun ki gen peyi peyi a e pou nou tout li ye kouri a goch kouri a dwat se toujou imilyasyon ak desepsyon nap pran sa w pap fè lakay ou ou rive an repiblik dominikèn wap fè l imajine w yon ti jenn fanm kite pòtoprens ti jenn fanm sa te kay granmoun li li pa tap peye kay pèp ayisyen Si granmoun nan genyen gwo apateman, li lwe anpe ladan, donk chak ennan oubyen chak si mwa gen lajan ki rantre. Men travèse l travèse, li rantre an Repiblik Dominikèn. Donk, w ap oblije ale chèche yon dyaspora. Si ke w pa gen yon metye nan men w, kisa w pral fè? Ou pral nan lave boutèy! De mèm tou pou ti jenn gason an. Sa vin fè ke nou vin gen yon jenès ki pèdi. wap gade yon seri de timoun 17, 18, 19 lane jounen jodi a, yo pral souke kò yo nan baz gang. Tout ti fanm nèt sou tiktok se souke dada, pa gen pwoblèm nou gen mounda pou souke, souke l. Men tèt la vid pèp ayisyen, e mounda sèlman yo gen. Son mounda san kò san tèt. Jenn gason an tou menm kout bwa. Anvan pale jounen jodi a ou wè nèg la chita se humm yes nèg la sou niche po bouch ou wè nèg la pi sou anvi ke ou ou pa ka konprann menm sa kap pase nou devye pa gen anyen kap jere jounen jodi a pèp ayisyen kòman ou te ka konprann pou ti jenn fanm soti lakay li epi pou lap fè 6 zèd tan deyò pou lap dòmi deyò epi lèl retounen granmoun li paka pozel kesyon paske tout moun ap brase men pèp ayisyen mwen menm mwen m sonje lèm piti m nan 12 12 13 ans ou konn gon kòb wap sanble nan ti boutèy depi 1900 jamè ou fè ti kès pou achte yon bèl sandal. Lè w achte sandal la, sandal la konn mete deyò nan lari granmoun nan kay, granmoun nan kay la poko ka konn sa non. Paske w poko wè ki eksplikasyon w pral bay granmoun nan, puiske se pa t li k t achte l ba ou. Se pa t li menm ki t achte l ba ou, kòman w pral fè rantre ansanm avè l? Jounen jodi a w gen yon tifi lakay ou, disèt, dizuitan. 19 ans 20 ans ti kawòt ha ti bay ti vyann olé pèp ayisyen ti moun sa yo gentan bay plis peyi pase manman yo wi aktyèlman nan peyi dayiti ti moun yo gentan fè gè iran irak menm gè la russie a yo gentan pase malgré jiska prezan ou wè 2 peyi sa yo gentan la russie ansanm avèk ikrèn kontinye ap tire kout bal men yo menm yo gentan pase. gè a deja. Ti moun ap rantre ansanm avèk telefòn, ayfòn, tout kalite mak pèp ayisyen lap rantre nan kay la. Ki sa paran an ka di? Se tris. Lap rantre nan kay la ansanm avèk yon cheve pèp ayisyen ki vann 4, 500 dola. Kote ou jwenn lajan an? Ti moun ap soti 18, 19 lane lap dòmi deyò. Kot wap dò wap fè deni ou nan la polis cheri ou nan brigad kòman ou fè ap dòmi deyò kòman ou fè ap dòmi deyò ti jèn fanm nan la ou wèl byen bèl li byen nice bèl telefòn li yon seri rad mak lap mete men ou janm konn kote li jwenn lajan poul achte yo e nan gang nan wi. Se tris pèp ayisyen. E medam sa yo, se yo menm bandi yo itilize pou fè antèn. Bagay yo plis pase sa nap imajine. Lè n fin rezoud pwoblèm ensekirite sa, lè n fin elimine bandi, nou gon lòt pi gwo travay nou pral fè, paske fò nou rekadre edikasyon, fò n al envesti nan edikasyon. Pase ke se vre ke jounen jodi a moun 1900 konbyen yo fè nou anpil mal. Soti 86 rive jounen jodi a se toujou menm politisyen yo. Se toujou menm yo menm nan retire pye pa ou banm met pye pa m. Aprè yo nou pral di se lajenès ki pou vin dirije. Men pa men pèp ayisyen m pa kache di w modèl lajenès nou gen la a ka grav wi. Modèl la jenès nou gen la a ka grav wi. Ka grav konplètman. Modèl la jenès nou gen la. M poko wè kòman nou pral kòmanse pou nou fè l. Pandan lòt peyi y ap envesti nan jèn, teknoloji ap avanse men politisyen lakay nou sa yo fè se zam yo ba l. E ou kapab wè sitiyasyon an tèlman konplike, menm si yon moun gen kapasite, kapasite l la vin pase anba pye. Paske lè w rive nan yon biwo, ou al depoze CV, se pa sa k nan CV a ki enterese bòs la, men se sa k nan janm ou an ki enterese l. Lè w se jenn gason, ou batay, ou gen kapasite, ou al depoze CV, w ap chèche travay. Epi travay li menm lap chèche w. Ala traka. M pa konn si w konprann sa map di w la. Ou al chèche travay, travay ap chèche w. Travay bezwen fè yon travay sou ou. Lè w rive ou fin depoze CV a, bòs la gade w. Li di w eh eh, CV sa pa ase, fò w bay yon ti bagay sou li. Fò w fè yon pandje, fò w fè yon tchèk monflè, fò travay la fè yon travay sou ou tou. E se kwa listwa? Eske n ka kontinye ap viv konsa pou nou gon peyi kreye ansanm avèk bandi? Non, bagay la pa ka kontinye konsa. Bwa kale tout kote puiske jounen jodi a medam matmwazèl e mesye nou lage sou kont lese yo fè. Minis jistis la te kapab di nou tout bagay Men w pa ka la pou rann jistis a sa k merite jistis, pou di nou teritwa pèdi, y a des territoires perdus men ki, ki, kote responsabilite pa w la? Ki sa w ap fè, pou ki sa w ap touche? E m ap klè ansanm avè w, tout lajan ou fè mal, w ap peye l kanmenm. Ou manje lajan chango, w ap peye chango. Yon nèg ou pase nan peyi a, ou kraze kès leta, ou al envesti a letranje, pokipe w gason, yon jou tout ap disparèt, nan yon moman ou gen pou pòv. Depi w pa t fè lajan nan bon kondisyon, pa panse pil fòtin, bèl kay, etsetera w genyen, yo pral dire, yo pral rete nan. Tout ap pase, voup! e non sèlman sa tou wap fini tankou yon kreyon. Jounen jodi a gon pakèt bann politisyen ki fè ri yo pèp ayisyen gade nou ap ranse ansanm avèk nou sak ta di yo ta jele kont yo sak ta di yo te gen milyon yo mete yo pi pòv pase nou. De prezime bandi yo konnen sou non Elysée Amaral Thomas alyas Pa Pran Chans ansanm avèk Richard Charles alyas Piman Bouk tonbe anba bal Komisè Muscadin jounen jedi 27 avril la nan zòn Bèken. Endividi sa yo jwenn lanmò yo aprè komisè a te fin arete yo nan yon Pap padap ki tap rantre nan grandans peyi a. Ann swiv yon repòtaj ansanm avèk Henri Claude Clercin depi Miragwàn, medam, matmwazèl e mesye. Elysée Amaral Thomas alyas Pa Pran Chans ak Richard Charles alyas Piman Bouk se non 2 prezime bandi ki tonbe anba bal komisè gouvènman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin maten jedi 27 avril 2023 nan lokalite Bèkè, premye seksyon kominal Miragwàn. Dapre enfòmasyon yo, tou 2 mesye yo t ap soti Gran Ravin pou antre nan Grandans peyi a lè komisè a te entèsepte yo sou wout nasyonal nimewo 2 a epi al mete dòmi nan je yo nan zòn Wobiz yon lokalite ki twouve l nan premye seksyon kominal Miragwàn. Lòt enfòmasyon, Kòdonatè Konsèy Administrasyon Katriyèm Seksyon Sen Michèl di Sid la, Willy Pierre ki te kondane konpòtman fòs lòd yo apre dram ki te rive mèkredi 26 avril 2023 nan lokalite Abraham te jwenn arestasyon n ayè mèkredi a ajan sèvis depatmantal polis jidisyè Nip yo te arete kazèk la nan kad ankèt y ap mennen sou dram ki te pase nan lokalite Abraram nan kote 6 moun mouri, pami yo, youn mouri pa bal, 5 lòt mouri ak kout manchèt. Viktim yo se enspektè polis Jean François Frantz, mèt Arismond Sinclair, Jacques Edmond Yonel Derisma, apantè Jean Smith Chery ak Betino Ilassen epi gen 3 lòt moun ki blese grav san konte kay ak machin motosiklèt ki boule nan zòn nan, daprè jij sipleyan tribinal de pè Sen Michèl la, Jòy Tousen Rebè, dram sa rive nan kad yon konfli tèren pandan viktim yo ta pral fè yon apantay ki ta pral debouche sou yon gwo diskisyon ki ta kalonnen polisye ak kout wòch epi rache l ak kout manchèt, ansanm ak tout lòt moun ki avè l, ki lakoz 5 moun mouri sou plas, youn ta pral mouri sou kabann lopital nan komin Fondènèg. Depi Metwopòl Nip Miragwàn, Henri Claude Clessin, Tag, 509. Merci Henri Claude. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, pati politik OPL eksprime soutyen l ak popilasyon an nan divès zòn ki angaje yo nan batay kont bandi. Danio Siriack, pòtpawòl OPL kritike silans otorite yo nan dosye ensekirite a ki pouse sitwayen yo ap pran defans tèt yo, yon repòtaj ansanm avèk Hadjiani Oximable. Depi aprè popilasyon an nan Kanapevè ak nan Debisi fin pran desten yo an men pou fini ak dosye ensekirite a, Sitwayen nan anpil lòt zòn deside anbake nan demach sa a. Pòtpawòl òganizasyon pèp k ap lite a OPL, Dagno Siriac ki sipòte kare bare inisyativ sa a denonse responsab yo nan gouvènman ki kanpe an mòd silans nan dosye ensekirite a. Chif pati politik yo konstate genyen yon elan popilè ki kòmanse manifeste la e atravè priz de konsyans pèp la ki de pli zan pli ap rantre nan oto defans sètadi pèp la kòmanse konprann se li ki pou pran desten l an men puiske ansanm de gang ki gen nan peyi a lè w wè yo tout ansanm e parapò e a konpòteman, atitid, iresponsab gouvèneman an ki trè konplezan vizavi de gang yo. Tank moun ap mouri nan peyi a, se tank otorite konsène a pa afiche konpòtman manfouben ou pa ta di yo pap viv nan peyi a. Fenomèn ensekirite sa genyen gwo konsekans sou klas mwayèn lan daprè Danio Seria. Pi gwo gang yo osi yo twouve yo e o nivo di sektè ekonomik e di sektè prive dè zafè, byen antandu nou pa kwè ke se tout òm dafè, se tout fanm dafè nan peyi a ki nan gang ki konstwi. ensekirite a, men daprè tout enfòmasyon kap sikile, notamman desizyon entènasyonal ki genyen kont moun sa yo, ke se swa de aktè politik ki anba sanksyon entènasyonal, nou vle pale de sanksyon Etazini, sanksyon Kanada, e sanksyon Repiblik Dominikèn jodi a, nou vle pale egalman. de sèten zòm dafè ki makonnen avèk gang yo avèk sistèm kidnaping lan natirèlman ke se ekip Ariel Henry an ki ap administre l pou yo. Dirijan politik la denonse gouvènman li di ki mare sosis li ak gang ame yo pou enstore klima tèrè nan peyi a. Daprè li, se yon estrateji rejim an plas la itilize pou l kapab kontinye rete sou pouvwa a. Atravè nòt sa tou, Kolektif Pati Politik yo e adrese yon mizangad klè a Ariel Henry e a tout ekip gouvènman defakto la e ki panse ke yo kapab itilize gang yo, yo kapab enstrimantalize ensekirite a pou kapab plonje popilasyon an dans la crainte, dans la peur pou pote l a adere a yon plan de mete Ayiti sou tutèl ke gouvèneman defakto a li menm li ape jere pou li. Tout batay k ap fèt pou destabilize peyi a se sou konplisite entènasyonal la nan lide pou mete Ayiti anba zèl yo Si n ka kwè pòtpawòl OPL la. N ap raple ke plan pou mete Ayiti sou titel la se yon plan ki konsevwa o nivo entènasyonal depi nan ane 2002 nan yon reyinyon ki te fèt o Kanada, se te pli presizeman a Ottawa, la Réunion d'Ottawa, e se suite a gwo reyinyon sa. E ansanm de peyi ipokrit swadizan ki di yo zanmi Ayiti yo, yo fòme sendika ki rele Core Group la an Ayiti. E se depi lè Core Group la fòme an Ayiti, gouvènans peyi Dayiti e de pli zan pli li kraze pwogresivman, donk gen plis kòripsyon nan peyi a. N ap raple, depi aprè reyaksyon popilasyon nan Kanapevè Anpil zòn nan peyi a lòk, tankou Tijo, Nazon pou n site sa yo sèlman. Nan lide pou kapab gen kontwòl move grenn yo, Premye Minis Ariel Henry kòm responsab, jiska prezan poko fè yon twit oubyen reyini CSPN nan pou chache lòt strateji pou kontrekare aksyon bandi yo, pou popilasyon an kapab rale yon souf. Adiani Oximable, St. Fleur, tak. 509. Mèsi Adjani. Medam, matmwazèl e mèsyè, plizyè òganizasyon sosyopolitik tankou JTT, Wame, Move, Ayiti, anonse apati 30 avril kap vini la a, operasyon ki rele Boura Kale dechouke Ariel. Lesly Charles ansanm avèk Wenchelle Calvaire ki pran lapawòl nan okazyon an kritike premye minis la, ki pa fè anyen pou rezoud pwoblèm grangou ak ensekirite k ap vale teren. Yo mande popilasyon an pou kontinye kenbe ak mouvman dechouke bandi ak politisyen ki p ap regle anyen andedan peyi a. Lesly Charles ansanm avèk Wenchelle Calvaire te nan mikwo. Tax seksyon 9. Ariel ak tout pa ak tout gang li yo pa janm peye nan finans nan non 3900 moun ki fenk viktim nan Akayè, Kabarè, Titanyen, Jerisalèm, Koray, Onavil, Site Solèy. Jodi a, Platfòm jtt ak tout alye li yo. Nou voye yon mesaj bay kominote entènasyonal la, espesyalman BINUH, Core Group, Caricom, OEA, ONI, FBI, usaid, Kanada, Lafrans, Sendomeng, pou yo leve bòt sal Bat kidnapin yo mete avè Ariel phtk kit fizyon sdp opl sou tèt pèp ayisyen an. Jodi a si Ariel Henry ta bezwen òganize eleksyon ak tout kolonn li yo, ak tout oligat li yo, ak tout malfektè li yo, Se pa plan kidnapin pou yo ranfòse gang nan peyi a pou yo alimante gang pandan se tan pèp la pa jwenn kouran, blakawout chak jou, pèp la pa jwenn pwogram sosyal pandan se tan lajan ap gaspiye nan ona. Pa gen ona pam. Lajan ap gaspiye nan MTPTC chak jou tande gen o chak jou tande gen asenisman asenisman nan pòch yo ye nou wè anpil moun kap plenyen nan OAVCT pandan direktè Benadèl pa janm peye yo nap mande moun kap mande fè plak asirans eske yo pa peye Jodi a, se tout rezon sa ki fè ke n ap di pèp ayisyen an bwa pral tou kale a pati de 30 avril depi boujwa santi, depi boujwa kowonpi sa yo pa bese lavi chè a, ebyen n ap fè dechoukay nan tout peyi Dayiti. Nou aprann Sendomeng Abinadèl lanse yon fucking lis nan peyi a. Nan lis la nou gade nou konnen gen moun ki nan diplomasi a se paske yo t ap defann Ayisyen. Lè m pran nèg tankou Tòlbè, mwen menm Moza, 2018, kòm kòdonatè nasyonal Ministè de Lenteryè, lè m t ap goumen ak Direktè Fednel Monchéry pou Ayisyen Ayisiyano-Dominikano etidyan yo te ka jwenn viza, lè sa a Se te sèl Tolbert ki te kanpe avèk nou nan lis la. Nou pa wè non Joslèm Privè. M ap di pèp ayisyen an, nèg ki te nan do Privè, gwo nèg la, ki te Awarbel blan an, lè Privè t ap marye pitit li a, se li k chèf imigrasyon Repiblik Dominikèn. Se li menm menm ki t ap tòtire Ayisyen nou yo. Se moun sa yo ki tap peze ayisyen nou yo jodia m pa wè non Joslèm Privè nan lis la mwen pa wè non Akra nan lis la m pa wè non Brandt nan lis la Bidjo Dimitri Vob Ti Tony Jeep Andre Michel Marjorie Michel Jean Henry Céant Jean Henry Céant konnen m konnen l Se gwo lajan nap depanse Repiblik Dominikèn, menm jan n gen gwo lokasyon l Las Americas. Jodi a, n di apèd pa nan lis la, Rosemila Petit-Frère pa nan lis la, Ariel Henry pa nan lis la, Steven Benoît pa nan lis la, Lucas Sainvil pa nan lis la, Edmond Supplice pa nan lis la. Ebyen, nap di pèp la, tout moun sa yo dwe jwenn bwa kale nan bouda yo. Paske peyi a pa peyi manman yo pa peyi papa yo map fini. Hey ou wè la m komanse gon lanmou pou Haiti Kaka ale nan mouda yo. Si Ariel bezwen fè eleksyon se pou Ariel bese lavi chè nan peyi a se pou Ariel kanpe kidnapin lap fè nan peyi a se pou Ariel Fè sa pèp la mande l fè. Depi Ariel se kidnapin lap alimante. Menm jan avèk la boujwazi santi l yo. Apati de 30 avril pèp la nan nou di bwa kale dechoukay nan peyi a. Nou pran tout angajman nou avèk pèp ayisyen an pou nou di yo yo pa pou kont yo. E nou kòmanse felisite pèp la ki rekonèt. Yo andan on gè mizè nwa a e jodi a yo lage pou kont yo. Yo pa gen chèf ansanm avèk yo. Pouvwa sa ki la a pa itil yo anyen e yo pran konsyans yo andan on batay, on gè sivil e gè sivil la te deja deklare jodi a li miskle. Nou di chapo ba pou tout pèp ayisyen nan tout kominote, nan tout zòn, nan tout baz ki kòmanse ap retabli lapè e n ap di pouvwa Ariel Henry an ki se yon pouvwa teyoris, gang, kidnapè e ki rete kòm yon pouvwa koriptè. Nou rekonèt apre 7 jiyè 2021, depi apre yo te fin asasine prezidan Jovenel Moïse, se toutafè nòmal Pèp la te rete bèbè, fòk kò asasen deta entènasyonal sa yo, tankou gen Madam Lalin, ki te regwoupe federalize kò gang yo, e moun ki pat konprann, se yo menm ki pat wè. E jodi a li klè ke lè Ayiti ki toujou nan anbago pou zam, e. Lèzetazini k ap fè lajan ak tout alye l yo nan vann zam vin destablize peyi Dayiti ki vin fè nou nan gè mizè nwa yon gè sivil kote ke tout kote nou gen min nou yo yo mete tèt avèk pouvwa Ariel Henry an pou yo etye mas pèp la la pou yo eksplwate espas sa yo richès peyi a nou sot wè ke Anbasadè Kanada a ki te sot remèsye 2 kan ki te akonpanye yo, yo te gen 2 bato, youn pou Etazini, youn pou Kanada, kote yo sot pran iranyòm nou, min dò nou, e yo te fè konnen se pou lapolis lan, manti, menm DG lapolis lan pa konnen ak sa. Se te inikman Ariel Henry. Ricard Pierre, ak tout pouvwa an plas la, minis jistis lan ki fè konnen ke jodi a tout moun lage pou kont yo, teritwa yo pèdi, e menm li menm li pa p fè okenn deteksyon, li di tout moun defann tèt yo, sa moutre aklè ke pouvwa Ariel Henry a, moun k ap soufri grangou chak jou, moun anba kout bal, e se lajan pèp la ki ap sipòte yo, peye yo, e y ap vòlè lajan pèp la, e pèp la li menm pa nan sekirite. Nou di ke. avèk laprès an jeneral. Gè sivil sa a ki deja deklare deja e li pral miskle avèk nou menm ki la. E se pou, se pa pou san rezon ke mwen menm, Noël Winchell abiye an bon gèrye, an bon sòlda, antanke lidè revolisyonè pou pèp la. Nou di ke Ariel Henry, nan non UJTT, Mouvè Ayiti Wame ak tout lòt òganizasyon ki la, Nan 10 depatman avèk kominote entènasyonal vè dyaspora yo, deja pran tout inisyativ nou pou n konstwi yon fòs rebèl pou ki kanpe pou ki kanpe anfas sistèm ki la a, anfas pouvwa ki la a. Oh mezanmi mezanmi pa pa antre manman pa ladan hein li pap manke ti kal van nou pa konsa nan dosye mouvman bwa kale a fòn veye politisyen tou wi pae gen nèg kap vin chache frèm wi Pèp ayisyen veye anwo veye anba Humm veye toutè bandi veye rat politisyen se ekstrèmeman enpòtan Genyen Ronald Doméus ki se non yon jenn gason ki gen 25 lane ki te resevwa yon bal nan men yon ajan udmo jounen madi 25 avril la devan lakay li nan zòn Bretay 1 malgre tout dilijans paran te fè pou l resevwa swen kalne se. ka ke li nesesite e yo mande jistis, e yo mande tou ansanm avèk lajistis ak nan lapolis pou ke yo te chwazi pran l mennen l nan prizon sivil Gonayiv la. Jenn gason sa a ta pral rann dènye souf li andedan prizon an. Kèk tan aprè pare yo fin jwenn lòd yon jij pou pran kò a nan prizon an. Sou paj Facebook pnh la, foto Ronald Dameus ta pral sikile kòm manm gang Kokorat San Ras ki ta jwenn lanmò l nan afwontman ak lapolis. Fanmi, zanmi ak kèk temwen nan zòn kote l te resevwa bal la nan Bretay demanti enfòmasyon sa. Ann koute kèk manb nan fanmi li depi Gonayiv. E men 2 gang sa yo nan prizon e prizon ta e kraze? M bezwen konprann wi. Gen 2 gang ki pati akò a. E men gang sa yo ki te pati akò a. Se yo ki siyen òd sa a. Jij Darick se banm nan prizon an. Alò nou gade sou paj sou paj sou paj polis nasyonal la nou remake nou wè yo di ke se ta Lester ke li ta viktim nan altèkasyon avèk lapolis frè w la ta viktim nan altèkasyon avèk lapolis paske se foto l nou wè ki sa w k ap pote kòm presizyon ou eklasisman pou moun yo. Bon! Mwen menm! Eskew ki rapò frèw la gen ak kokorat san ras eske fòl ak konnen nan mesye sa yo oubyen li konn patisipe avèk yo. Mèt la, frèm nan pa, frèm nan pa menm konn ou prèske ou. Si ou wè frèm nan pase nan wout sa se paske li ta fon paspò Pòtoprens pou li ta al Sendomeng. Misye pa konn fè wout sa. Li fè wout la tou, se pa fwa li pral Pòtoprens nan Orange Kwadèboukè. E tout moun konn Azè son foutbolè. Ou pa ka di m antanke jounalis ou pa konn Azè foutbolè. E. Sa yo di a tout moun wè. Nèg yo fon krim gwo jounen. Polisye abiye fon krim gwo jounen. Devan lakay li. Devan mwen menm kòm gran frè. Nan bretay 1. Gwo. Ki kestyon misye mouri lestè yo pati akòl la sa yo ye. Bon misye yo sot moutre ba yo atè la kras san atè a. Se fini. Mezanmi. Si yo konsidere wout basen kòm lestè sa se yo menm. Imajine w. Wout basen an pa sa vyen li pa lestè. Ou gèlè. Mèkredi 26? E pa sa w wè la? Se tou pre kay komisè Enòk ou ye la. Si te gen vòlè bò isi a, Enòk pa se polisye, Enòk komisè gouvènman, Enòk delege, Enòk ta gentan bay vòlè yo, ta gentan mare yo, mèt la. Mwen menm, premye bagay mèt la, sa nèg yo di a tèlman pa kanpe sou anyen. E kounye a, ki sa n ap mande kounye a? Sa m ap mande kounye a, m konn se yon peyi ki pa gen jistis. M panse kounye a, si m pral mande jistis pou fanm nan, m konnen sa m di yo la a. Sa m di yo la, li ka rann manman m pèdi yon dezyèm gason ankò. Si gwo midi a la, twa zè edmi, yo tire ti frè m nan figi m, m konnen yo ka tire m tou. Enben pa gen pwoblèm, m pa gen pwoblèm. Si m ti frè m mouri, m pa gen pwoblèm m mouri dèyè ti frè m nan. M pa ka mande jistis kote m pral jwenn li. Polisye abiye, polisye abiye. Men gen yon grenn bagay m konnen. Se pa konsa Jeudy ta fèl. Se pa konsa Jeudy ta fèl. Si yo di w gen gang yon kote, pou devwa ou gen ankèt ou pou mennen. Vin nan zòn nan, chita pèsonaj nan zòn nan, antanke yon chèf, lap jè, menm pèsonaj la ap di w men ki moun kap bay pwoblèm nan zòn nan, men kiyès. Enben 2 gang sa yo nan prizon e prizon ta kraze. Humm pèp ayisyen ou kapab konprann pwoblèm tout kote wi. Nan yon entèvyou li akòde ansanm avèk Taxex 109, kòdonatè Fòs Nou, Paul Elie Faustin egzije pou lajistis nan Nòdwès kòmanse aplike alalèt rapò ULCC a pou mete anba kòd tout otorite Nòdwès ke non yo site anndan rapò sila nan kad plan spesyal 1 Pòdepè sou administrasyon Mateli Lamòt la ki te evalye a 5 milyon dola ameriken, ak plan espesyal 2 Pòdepè a sou prezidan Jovenel Moïse, tout kòb sa yo gaspiye alòske departeman an, vil Pòdepè an patikilye toujou rete menm jan an, kidonk pa gen okenn pwojè ki egzekite. Jepson Petit, korespondon nou nan Nòdwès ap ban nou plis detay. sou dosye sa a. Nou bat bwavo lakontantman paske nou wè ULCC rive nan departeman Nòdwès. Yon departeman ki depouvi de tou, kote ke gen anpil efò ki abitye fèt pou li, kote ke gen anpil lajan tou ki rive dilapide. Sa fè n plezi paske ULCC rive kòmanse ap denonse pou fè popilasyon wè yon ekip non moun ki dilapide 5 milyon de dola kote ke te gen yon plan spesyal sou le Nòdwès. La a, nou di ke puiske krim sa a rete, li pot ko janm, yo pot ko janm pini pyès moun nan moman sa a, sa vin pèmèt komsi ke plis lajan tonbe ap gagote sou departeman Nòdwès. Pa egzanp, sou defen Jovenel la, nou konnen te genyen renovasyon ibèn, te gen plan spesyal de. Avan kanaval Jovenel la, tout lajan sa yo kraze. Gen sa k rele ekspropriyasyon, kote ke Jovenel te deja ekspropriye moun, kote jodi a se dè patikilye ki nan espas sa yo. Nou bezwen konnen, paske otorite yo pa janm di nou, kote, kote omwen lajan sa yo fè? 18 ri ki te gen pou te fèt nan depa, sou komin Pòdepè, prèske. Tout fim yo te gen 70 pousan nan yo lajan nan men yo. Sa se aveu direktè TPTC a fè. Men jiskaprezan travay yo t kòmanse, yo pa fini. Nou pa konn ki fim, ki moun ki tap fè yo, pou konbyen lajan. Ebyen se sak fè n di ULCC kontinye kenbe travay la la e piga y kanpe paske departeman Nòdwès gen anpil pwoblèm ladan l, fò y kontinye ban nou kout men sa pou n ka rive konnen egzakteman ki moun ki te renmen departeman, ki moun ki pat renmen departeman paske. Koupab yo pa ka rete enpini. Koupab yo se kiyès yo ye? Bon, e nou wè pa egzanp nou wè non depite Amio, nou wè Rodolph Nemorin, e nou wè yon kesyon Harry Adam, se sa ke nou wè. Nou pa ankò konnen eske yo, Lucien Francoeur, nou pa ankò konnen egzatteman, pou n di egzatteman se yo tout koupab. Kounye a se lajistis ki pral konnen. Sak koupab otomatikman pou yo mete yo dèyè 4 miray e moun ki pa koupab tou pou yo vakye a okipasyon yo libreman. Men afè vòlè sa a fò sa fini nan departeman Nòdwès spesyalman paske se yon departeman nou devèn nou pa ganyen menm men lè n jwenn yon gouvèneman omwen k vle fè yon ti bagay pou nou. Plas spesyal sa a ki te koute milyon 5 milyon dola sa a kisa l te gen ladan li pou te fè nan. Te gen plas piblik ki ta dwe fèt, te gen bèl antre pòdepè, Te gen Pak Kapwa Lamò ki ta dwe reno, reyabilite, te genyen yon sant spòtif ki ta dwe fèt Lasalin, elatriye. Se yon panopli de pwojè. Men, malerezman, mesye yo gagote lajan yo. Yo regle afè pa yo avè yo, afè madanm yo, pitit yo, ti mennaj, se sa. Paske peyi a, premye departeman Nòdwès, tounen yon vach alè pou tout vagabon sa yo. E li lè li tan pou nèg sa yo al yon kote. Mèsi. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, donk nou espere ke priyè kòdonatè fòs nou egzose. Genyen mèt Caleb Jean Baptiste ki se yon avoka angaje pou liberasyon prizonye politik yo, denonse sibtiti komisè gouvèneman Kwadèboukè a mèt Roger Simplice ki di li di lap vann jistis tankou pate cho nan pakè a. Daprè mèt Caleb Jean Baptiste, komisè a itilize poul vwal Vrèman mesye Bastien, Jean Rosal Bastien, nou di nou pa ka kite 500 moun sa yo pral pèdi travay yo. Nou di fò n denonse raketè a e nou pote plent kont raketè a. N ap mande avèk ministè de la jistis pran responsablite yo. Pran responsablite yo ministè de la jistis. Paul Léon di la, m konnen w serye w kredib, nan dosye sa pèp la ap gade w e an ekip lòt dosye ankò. Ki Paul Léon di la? Faut pas ici avec nous hein. Pèp la ap kontwole w paske ou se yon referans anndan ministè a. Epi n ap avanse, nou genyen dosye Mèt Robinson Pierre Louis. Mezanmi, Mèt Robinson Pierre Louis pa komèt ni krim, ni deli, ni kontravansyon. Se yon avoka ki onèt, ki kredib, ki pa janm nan anyen ki sal. Men, kòman fè noi fè site nan rele pou libere moun ki t ap rantre avèk pil bal nan peyi Dayiti? Ban m eksplikasyon. Koman fè nonl fè site mezanmi Koman fè dcpj marel hehehehe ala kote gade koken pa pase peyi dayiti Koman fè dcpj mare mèt Robinson konseye minis jistis Bertho Dorcé yo ap chèche aktyèlman dcpj mande ansanm avèk lajistis pou mare Bertho Dorcé pou enplikasyonl nan trafik zam ak bal nan peyi dayiti. Kòman fè non l fè site? Epi yo onèt, yo kredib. Bon, yo ka toujou onèt, kredib. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Donk, medam, matmwazèl e mesye, anvan nou ale, donk, an nou resite ti priyè sa ansanm, se ekstrèmeman enpòtan. Beni manchèt mwen an Senyè. Beni manchèt mwen an Senyè. Lè m ap sève avè l. Lè m ap sève avè l. Kont yon bandi. Kont yon bandi. Ke m voye l devan. Ke m voye l devan. Ke m voye l dèyè. Ke m voye l dèyè. Nenpòt jan m voye l. Nenpòt jan m voye l. Pou l koupe vyann. Pou l koupe vyann. Pou l koupe zo. Pou l koupe zo. Pou l gaye kaka bandi. Pou l gaye kaka bandi. Amèn. Wi. An nan rans menm. Priyè pastè manchèt depi ou fin gen manchèt ou epi degaje ou resite ti priyè sa sou li. Poul koupe zo poul koupe vyann depi se bandi ki gaye kaka yo pa gen rans ladan. Antouka medam matmwazèl e mesye mwen di ou mèsi paske ou tap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mwen prale Map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab protejew ba ou lavi ak la sante merci ansanm avèk chak fanatik ki te kòmante merci ansanm avèk chak fanatik ki toujou rete konekte ansanm ak nou merci ansanm avèk Gaston ki toujou priye pou Fouco merci ansanm avèk Eliane merci ansanm avèk Maggie merci avèk nou tout ki te konekte mwen renmen nou anpil randevou kase talè konsa mua bizou bizou. One love.